De bòn kestyon ki kapab jwenn de movèz repons e se kapab de movèz kestyon ki kapab jwenn de bòn repons. Eske tout è oke pou lèjan e ki yo menm a lekout? Alò, se pati pou sèt emisyon. Kòman sa ye o nivo de Savyen? Ekoute, gen yon ti jèn, gen yon pwòch li ki kontakte m pou me di, RL prod, sitiyasyon an grav pou nou. Ti jèn sa a, nèg Savyen yo kidnape li, ebyen, yo mande yon pakèt lajan. Fanmi sa se yon fanmi ki pòv. Fanmi an pa ka jwenn kòb sa pou l bay. Bagay yo grav. Depi yè, sitwayen sa di m se ti babankou l ap bwè. Paske li menm li se yon pwòch ti jèn sila. E pandan ti jèn nan te sou wout la, l ta pral wè yon moun, ebyen nèg yo kidnape l. Papa ti jèn sa, se prèske maten l ap vann. Moun ki leve andeyò kapab konn reyalite a byen. Sa vle di se ti bannann li l ap plante, se ti e pwa, se ti aktivite sa yo. Pa genyen. 50 mil goud nan kay la oh nèg yo mande yon voum lajan alors mesye m gen presyon ke nou pral gade sitwayen sa na wèl nan je na gade li na di banm fè pa li paske moun yo pa gen anyen banm di nou bagay bandi nan peyi dayiti m santi nou trè lach sa kap pase nan peyi a la kòm si piman fòk nou fè moun santi li pa bon nan je poul la li pa bon nan je moun nan tou. Komsi ti malere yo se pa yo ki dwe ap viktim de ensekirite a. Se pou la premyè fwa ke le prezidan dominiken li entèvenu sou dosye Ayiti a li fèm byen. M renmen entèvansyon euh koman il s'appelle le prezidan dominiken Luis Abinader. Misye di ke sak gen la nou pa ka nan pale ankò fok nou pase a laksyon Ayiti bezwen pasifye. E sa kap fèt nan peyi a la se moun ki pi mal yo ki viktim wi. Se moun ki pi mal yo mesye oo pou jan popilasyon an rayi yon seri de moun wap gade pou wè moun sa yo se yo menm ki nan akò akò de yon akò kòkò se moun sa yo kap negosye nan non pèp la e se yo menm ki gen bèl vès sou yo se yo menm ki gen kontak bandi se yo menm ki gen zòrèy bandi ò moun sa yo pa janm gen anyen k rive yo yon jou epi sa w tande a la depi nèg kanaran sòti Se ti pèp la ki gen pwoblèm. Lè moun sous matla sòti se moun kanaran yo pran pou yo touye. Epi kisa yon nèg ap vin di la? Bagay yo twò grav nan peyi Dayiti. An nou fè piman an li pa gou nan je moun tou. Paske m wè piman sa e nan je poul sèlman l ap pase. Mh, se nan je poul sèlman nou mete l. Sa li atò? Bandi yo, nou gen moun k ap pale avèk nou. Nou gen moun Ki bòs nou? Ey! Wout sa a pa bon. Gad yon ti jèn konsa. Mesye ban m di nou yon bagay. Ou wè nan dènye tan sa yo la, genyen 2 gwoup gang ki yo menm deside sakaje la repiblik. 2 gwoup gang sa yo gen youn se Vitelòm. Alò nan dènye moman sa yo wi, se Vitelòm. Dezyèm gwoup la se nèg Savyen yo. Kounye a la, men sa m vle di tèt mwen. Konbyen gang ki genyen nan Latibonit la? An jeneral. M pa kwè gen mil gang. Savyen. Konbyen gang ki gen nan savyen ki ap bay plis pwoblèm la? Konbyen gang? Kapab gen yon 200 jenn gason? Nou mete l konsa? Bon, mesye, ban m di nou byen, n ap fè leta, n ap batay, nou di n vle fè peyi epi kounye a la a, gon gang! Mwen m p ap di pou kapital la non, men kòmsi nou di savyen, pou nèg sa yo kanpe y ap bay defi dan larepiblik, pèsòn moun. Pa vle fè anyen. Eh gade youn la li menm. Meliasin li lan kou l, fal li nan men l, zam li nan men l epi kiyès lap vin defann? Garcia Delva. Ou wè chanèl sa a banm di nou yon bagay. M pa gen pèsòn moun map pwoteje ladann. Men m pa gen pèsòn moun tou map detwi. Depi yon nèg Komsi ou fè peyi sa tò, konnen byen ke komsi ou pase pou yon mechan e nap trete w pou mechan. Konprann byen sa m di nou an. Kelkeswa nèg ki te nan kole dèyè ak bandi, ebyen ou gen yon jou pou yon lòt pou reponn e listwa li menm lap jije w. Donk nèg savyen yo poukisa ou gon Ariel Henry ki kanpe la ki pap di anyen, ki sèlman kite bandi ap kontratake, ap pran tèren, ap etann teritwa w yo, epi nou menm nou la n ap chire. Nèg Vitelòm yo ap moute, yo pral jwenn Ti Makak. Donk, se grav. Mwen menm kesyon Savyen an, a chak fwa m ap gade l, bagay sa fè m mal. Gade pou wè la, yon fanm ansent nèg yo touye la, e nèg yo chak jou, nèg y ap fè ekzaksyon sou wout la. Sa vle di ki sa? Kòmsi yon bon jou la, lapolis pa ka di, oke, mwen detèmine pou m kanpe batay ak nèg Savyen. Men sa k pral fè m mal la, Se lè nèg yo rive yon kote y ap peze sou akseleratè la twòp paske gen de moun nan leta la depi nèg sa yo kòmanse site non yo sa w tande a la a plim sou do nèg pral leve epi se lè sa a yo pral pase a laksyon tankou jan yo te touye odma a pi gwo erè nèg yo fè yo touye odma epi yo fèmen je yo sou lòt baz la kòmsi yo kite patat la boujonnen paske y ap toujou bezwen gang nou pa wè leta plis bezwen gang pase nou. Nou pa wè sa? Nou menm ki nan popilasyon an, nou menm pèp ayisyen, nou pa wè leta plis bezwen gang pase nou paske yo toujou bezwen pou ke gen yon sitiyasyon ki estab. E ki di leta a, se di entènasyonal la, se di de peyi zami ki yo menm nan entènasyonal la paske tou sa peyi sa yo vle, leta oblije vle l paske son leta ki a jenou. Kounya la a n ap konpare moun sa yo avèk Poutine. Men nou mechan! Nou mechan! Moun sa yo, yo pap janm rive nan prent pye Poutin. E sak fè mwen map di yon nèg, si ou ta renmen jwenn yon bagay pou mwen la, si ou jwenn li kay Poutin, m'ale kounya. Depi e kay Poutin ou jwenn li, m lage pye m kounya. Paske m pa renmen moun kap detwi pèp. Menm lè Poutin, li fè pil lajan, se milyadè li ye. Men, konparativman ak moun sa yo, ki è le pli mechan? Hein? Di tèt ou ki è le pli mechan? Se pou m di nou ke, ebyen, bagay yo pa kapab kontinye konsa. E si nou kontinye ap gade sa k ap pase a la a, ebyen, pita pral pi tris. Nan sal la la. Anben, sitiyasyon peyi a ki pa an òd. Paske si peyi a te an òd. Gon pakèt bagay kap pase ladanl li pata pase Pase kote ou wèm chita la m pèdi yon gwo pitit gason Pitit m leve san papa Kite kay ti mwen demen M pèdi pitit mwen an nan move kondisyon Nan ki kondisyon ou pèdi li? Tnde Pandan nou rete konsa, nou wè cha anvayi nou, nou konnen lapolis ka fè travay li ekou kit la. E pa lapolis. Sa vle di se pat polisye ki te nan cha? Non. Ki laj pitit ou a te genyen? Gwo pitit gason ki gen 28 an. Kouraj mwen fini konnya la m resvwa pitit la ki te ka itil mwen. M pèdi pitit la nan move kondisyon. Men kibò pitit ou a te ye nan moman, kisa l t ap fè, kòman l fè viktim? Aa Ou kote l ye a ak medam Lè cha yo parèt y ap tire Yo antre y al kache yon kote Yo antre yo pran l Medam yo mouri tou? Wi Men jodia la se moun bèlò epa vre? Wi. Palem de kay ou. Ah men Mwen kote wèm chita la ou wèm lonje de pyem la m telman santi Pou janm ye la m santi m paka viv ankò. Sa vle di kay ou boule ou pa sovan? Non. Konbyen timoun ou te genyen? Bon, m gen 4 men se li k te pi gran ki te ka itil mwen tou. Se li m pèdi. Jodi a la, kisa w ap di otorite yo ki responsab peyi a? Men, mwen, m pa wè sa m te ka di. Mwen sèl bagay m mande jistis pou pitit mwen an. Jistis pou tout lòt moun yo tou k mouri nan move kondisyon an pase pa malad yo malad bondye pran yo. Men konbyen jou nou gen la a? Vandredi ka ban nou 15 jou la. Men leta pa janm pase vizite nou pa gen moun pa gen otorite? Di nou non depi apre gè sa se koman nou menm ki refije nan zòn sa koman nap viv. Kisa nou manje. Ou konnen si bondye pa la nou pa nan anyen se gras bondye ki fè nap viv se gras bondye wi wè kote wè m chita la mwen gen san e pwoblèm kote wè m chita la. 36 33 70 18 Ok mèsi. Men m tal fè mache pou m bay timoun yo manje. Pandan m pran m nan mache a yo di m men yo met dife. Si m ap kouri pou m pran si m sove ti pitit la k ap dòmi gentan boule yo anndan. Men 3 m gen 3 mwen 3 ti gason m genyen. Lòt 2 zèt nan vwazinay kouri avè m ap wè yo chenn mas. Lè m ale m jwenn pitit la boule tou vivan anndan kay la. Sè ki nan ki zòn sa fèt? Mwen vin nan bous poum sove avèl. Apre sa mpa sove anyen ni atis poum. Se vwazin la ki banm rad ki sipòtem avèk yon mesye ki rele Eliz la ki kite ti lal la poum dòmi avèk 2 timoun yo sirin lapli apre lapli vin vin dòmi la. Jodia kòman w twouve w? A m twouve sa m tris paske mwen pèdi pitit la, m pa gen pèsòn e mwen sèlman m pèdi mari m tou mari m mouri mari m mouri mò dife m viktim 2 fwa. Lè w di mari w mouri mò dife a kilè l te mouri? Se te pandan lap vini sot travay li wè diri a epi lap antre. Li yo tiye l yo boule l. Men, menm jou a? Non, m pèdi mari m anvan, nan dezyèm gè a, m pèdi pitit mwen. Se moun Bèlè w ye menm? Wi, se la m te rete. Konbyen ane, konbyen ane w genyen? W ap viv, an fanm ou t ap viv oubyen kay ou? Kay mwen. Non, kay, nan fèm mwen te ye. M gen onzan m ap viv nan zòn nan. Non, ou di, ou gen onzan pou w di moun Bèlè w ye? Sa di Bèlè m te rete. E la, men la m te rete, la m fè tout tan, la m fè nevan an. Bay pèsonn ki pou ede m avè l. Alò, ou pa gen, ou pa gen otorite ki vin kote nou? Mwen te jwenn yè te gen moun ki vin kote m la yè, yo te di yap rele m, yo poko fè sivi avè l. Men moun sa yo kiyès yo ye? Te gen 2 jounalis ki te vin la nan bal avè m. Jounalis ki te vin la yo. Lè w wè pitit ou brile nan eta parèy, di m lan moman an kòman w te santi w? Mwen te rete anfou, m te pran lari ki yo te kenbe m pou mwen yon timoun 11 an mwen pèdi. E mwen t leve san papa, m pat gen pèsòn ki pou edem ansanm avèl. Men nan jou sa a timoun yo pat al lekòl? Nan aprè midi wi, lè lekòl aprè midi. Aprè midi sa pase. Men m panse gen lòt moun kap pale tou. Gen yon lòt dam ki viktim anndan, paske men viktim yo se pitit pitit men anndan. Men pandan nou la pa gen otorite, pa gen pyès moun nan leta ki vin vizite? Ou ka bay li? M ba ou li, 31 46 64 32, li lè an Ayiti. Ok, mèsi. Timoun nan ap mouri ale Chiffon Jean Pierre, a 11 an. Ok. N a mande Weta ede m. Ok. Dakò, mèsi. Aprè, aprè bagay yo te vin fin pase, lè sa a dife a goch, dife a dwat. Men, lè sa a menm menm menm, pandan m anndan, m pran gaz. Kouran, gaz epi sant dife a debòde. Nou preske toufe anndan men Bondye fè dife a pat travèse pou l te rive nan chanm kote m te ye a. Kounye a la aprè nèg yo k ap fè travay la ale, kounye a menm menm menm nan li gen yon zanmi k parèt, li di Andre kote w ye? Li di menm la wi frè m. Ki kounye a menm menm menm, li louvri pòt la, l antre, li pran mwen, li kouri avèk mwen, li vin depoze m la. Kounye a la menm, depi lè sa, mwen la. Nou la, n ap pase mizè nou. Padon? Ou avèg ou pa soud? O non, epi m pa gen tèlman lontan depi m konsa non, se koutim m te konn fè, men mwen menm. Pandan ap m pral nan 2 zan la depi m konsa, kounya la menm menm menm m vin arive vin vin avèg kounya la, bon m paka travay, m paka fè anyen, bon m oblije rete. Eksplike m jou sa, byen ke w avèg men w tande, te gen anpil bal k ap tire? Oo anpil, anpil bal, ou konnen se nenpòt 3 cha konsa oubyen 4 konsa, men w tande m ap tande. E kounya la lè yo rive, e preske nan menm limit kote kay mwen ye a. Nan wè yo tire anpil. Bon, a chak fwa yap tire, kòm si m ta dosan dan kè m bal yo ton. Tèlman yo tire anpil, tire anpil, anpil, anpil tire. Ou te pou kont ou lan kay la? Pou kont mwen m te ye. Yo di se la yap di pou kò w sove? Wi. Ou di, ou di gon pati nan kay la k brile? Dife pran devan, e pa nan kay la non, devan, sou la ri an, apre sa li pran pa dèyè, men limit kote m te ya Bondye fè l pat travèse pou l te vin nan kay kote m te ya, Bondye fè kay la pat brile, kay la pa brile, sak fè m sove, men si l te brile, e sòn mwen yo tap fè. Jodi a, si w ta di, si w gen yon pawòl pou w di konsènan sa kap pase nan peyi a. Poukisa l ye? Bon, m ta mande pou yo ta vin, ta gon lapè, ta gon chanjman apre sa. Mwen menm, se yon kokobe m ye, se yon edikape m ye. Bon, m ta renmen pou m ta jwenn yon sipò pou yo te kapab ban m yon sipò mwen menm pou m te kapab viv. Paske, depi yon moun ou pa gen, ou pa gen de zye, kòm si m ta di w se yon moun ki mouri, se antere sèlman ou poko antere. Paske, tout afè w se depan de moun li ye. Ki fè l vin depoze m la vandredi a. Non non tan zòn nan te bon. Zòn nan te bon. Zòn nan te bon. M ka m pa kache di w. Mwen isit pou byen Dye pa moun e pa moun Ritimas mwen ye. Men m vin nan Ritimas depi lè m te gen 8 an. M gen yon matant mwen ki te ki pran m e moun okay mwen ye. Li vin avè m isit. Se se nan Ritimas m fè m fè 6 pitit. Wè nasis la e de sèlman m gen ki rete nan menm de gason m pèdi yo nan Ayiti Max lontan pat gen dezòd sa pat janm gen bagay konsa li konn byen ta ou nan lari m konn e lavi mwen te konn vann byen ta m bò machan an ba map vann pat janm gen bagay sa. aux autorités qui y sont de prendre tout simplement leurs responsabilités. Cette situation de fait, nous ne l'acceptons pas. Ça ne peut pas devenir quelque chose de normal de la société. Nous n'acceptons pas cette situation. C'est la raison pour laquelle nous, les avocats contestataires, nous prenons tout simplement le terrain pour dire non et pour demander tout simplement aux autorités en de prendre leurs responsabilités parce que nos, nos droits à la liberté sont violés nos droits à l'intégrité physique et psychique de la personne, les garanties judiciaires, le principe de la légalité et de la rétroactivité, le droit à la sécurité, nos droits les plus fondamentaux sont violés. Maintenant, nous ne sommes pas dans un état de droit, nous sommes dans un état anarchique. Nous n'acceptons pas ça parce que nous sommes des citoyens qui vivent dans une société. Nous sommes des citoyens qui se trouvent dans un espace, euh, euh, Territoire. territoire Nous demandons tout simplement aux autorités de prendre leurs responsabilités et dans le cas contraire, de partir, de laisser le pays aux personnes capables pour que la sécurité revienne dans le pays, pour que la paix revienne dans le pays, pour que nous ayons une vie agréable, acceptable, normale, parce que ça, c'est pas possible. Nous n'avons pas de pays de l'échange, nous n'avons que Haïti Nou kontinye batay la pou nou mande, pou nou di non, non, non kesyon ensekirite sa a nou pa kapab ankò. Se poutèt sa nou prezan avèk yon ansanm d'aktivite nou kòmanse jodi a, men nou mande tout fòs viv, tout sosyete a pou yo kanpe avèk nou, pou nou di non nou pa ka aksepte l. Nou gen mèt Robinson Pierre Louis le sekretè jeneral de la Federasyon dè Bawo Dayiti ki kouvi nan la prizon, nou genyen atravè tout komisarya ki nan zòn metwopolitèn yo. Prizonye depi ki te mouri nan prizon ki ap kouvri nan Penitansye Nasyonal depi 2018 pa janm genyen yon syèj kriminèl ni koreksyonèl ki òganize. Se poutèt sa nou kanpe, nou mande pou lajistis refonksyone, pou pakè refonksyone, pou ke jodi a la, pou peyi a, pou gouvènman an plas la pran dè dispozisyon pou ke lajistis fonksyone, pou ensekirite a kaba e nou mande, peyi a pa ka viv konsa. Nou gade nou wè, se yon egzòd ibèn. Moun ap sòti nan tèl zòn vin nan tèl zòn, pèsòn pa epanye. Se poutèt sa nou di, nou menm avoka, nou prezan, nou ranplase Lepa e nou mande tout fòs yo, tout òganizasyon yo, tout avoka yo rejwenn nou nan batay sa. Nou peyi, antanke sitwayen, nou gen dwa, tout dwa nou yo, yo vyole. N ap viv nan yon sistèm anachi. Latirani se li k ap fè raj nan peyi a. Pèsòn. pa epanye. Nou mande ke tout bawo ki nan tout jiridiksyon an pou rejwenn mouvman an pou ke nou bay peyi sa yon lòt alye. Nou pa gen peyi de rechany, nou gen ke Ayiti, nou zanse zanset nou ete konbati pou nou donnen la liberte. E nou devon vivre de notre peyi. Ayiti se notre peyi, nou ne pouvons pa lese notre peyi pou ale vive ayer. Pran yon lòt direksyon. Se pa posib. Se pa posib. Ou ne pe pa fonksyone. Ou ne pe pa dòmi. Ou viv nan lapè. Se pa posib. Nou di ke li lè li tan pou otorite nou yo pran konsyans ke ti moun piti ki genyen 2 zan, 3 zan, 4 zan, ki pa ka dòmi, ki pa ka al lekòl, ki pa ka al lopital, ki pa ka manje, moun ap mouri avèk lafen, moun pa ka sikile. Tout pitit tè a ki ale lekòl, ki genyen konesans, jodi a yo pa ka travay bò biwo, men se ale Sendomeng, al koupe kann, al keyi tomat, alòske se de kadre de la sosyete yo ye. Se moun ki vin fè filozofi, se moun ki vin fè de twa inivèsite, paran yo fin envesti ladan yo, men jodi a, tout moun sa yo oblije ap kite peyi yo, pou y al fè dè travo trè di a lechèl entènasyonal. Jodi a nou kanpe pou nou di non, nou pa pa aksepte kesyon de jeran sa. Nou di non, nou pa pa dakwa pou frè nou yo al peri nan Sendome, Chili, Brezil, Etazini. Jodi a nou vle pou nou gen yon lòt peyi. Nou mande sosyete sivil, nou mande tout gwoup sosyo rejwenn nou nan mouvman sa a. Paske se yon alèt jodi a nou bay pou evènman sa yo nou wè ki an liy k ap rive sou nou yo. Nou bay yon alèt pou n anpeche ke yo kontinye. Ebyen se sa k fè maten an nou Fanm Defansè Nèg Lasosyete nou te oblije kanpe nan lari a, fè ansanm de bwa kay. Ak de kidnapin ki pa epanye, timoun 3 zan ki ale lekòl, granmoun k ap mennen yo lekòl, paran, tout moun ap viktim de ansanm d'ak sa yo, ebyen nou zòt avoka, antanke defansè, nou kanpe jodi a pou n bay alèt sa a, pou n mande o responsab de la nasyon, moun ki se minis, premye minis, minis de la jistis, chèf de la polis, Pou yo pran men nou, paske jodi a nou rekonèt pa gen yon grenn moun ki epanye lan sosyete a. Wal, ou pran lari, se chak kote w rive yon moun lakay ou ap mande w ki kote w ye la, èske w la toujou. Ok, moun nan ap travay pou 30 mil goud ayisyen, y ap mande l 3 milyon dola. 200 mil dola ameriken yo kidnape ou pa konnen ki eta yo ye timoun ap vyole tout pwoblèm sa yo ebyen se sak fè jodi a nou sot ap fè defansè de la sosyete nou oblije pran lari a pou nou mande mesye yo resezi yo e si yo pa resezi yo sa se kòmansman Fen an pral pi rèd ok se sak fè nou lan lari a jodi a. Sa k esplike prezans nou la se pou komisè yo an grèv e grefye yo an grèv e chak jou ke nou vin travay ok kounye a se sa k fè nou oblije nou oblije fè yon sitin pou ke leta si genyen kapab tande vwa nou pou yo kapab fè tribinal la mache kòmsadwa paske se pa posib pou gen yon seri de prizonye k ap soufri nan prizon. merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, Un maximum de partage, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou apresye le travay pi aprè kès kon di a la pwochèn.